Yon arestasyon dimanch ki te premye janvye 2023 ki te fèt nan bò. nan lakou legliz Sen Pyè a, pami lèkèl yo arete senk moun ladan yo. Nan senk moun yo la, mwen te gen pitit pa m ladan l ki te legliz la, ki rele Roméus Thierry Max Dany. Ebyen, se lemoman legliz la pral tèmine, epi yo di m, m pa t sou plas lè sa a, m pa t legliz la pase mwen menm m te gentan soti pou m al nan aktivite papa m, pase m te gentan al legliz lan maten, li menm li t al asiste mès dizè lan Sen Pyè. Kounye a la, le moman mès la pral tèmine, se konsa, yo di m lapolis t ap fè yon arimay, kounye a li vini, li arete senk moun, pami yo ti gason pa m nan. Depi dimanch lan, li te lan gadavi nan komisarya Petyonvil la. Li fè dimanch, li fè lendi, lan madi, yo resi vin tande l anlè a lan seksyon sèvis. envestigasyon. Lè yo fin tande yo, apre m al kot pitit mwen anndan an, m te pot bagay pou li, m di ki sa yo repwoche w? Li di m papa m pa gen anyen yo repwoche m, sèlman m ta sipoze jwenn liberasyon m. Yè, a gran etonman, kounye a la yo di. Nan maten yo di dcpj pa gen pwoblèm depi maten m moute m ap tann pou m wè dcpj, dcpj vin rive nan petyonvil jiske a dezè trant yo pa la kounye a vè twazè mwen yo deplase avè yo avoka avoka m deplase avè l tou men yo pa rive tande yo yo bay randevou pou maten ankò maten an la depi maten. M sou de pye m desann anba yo pa di anyen e kipizè yo desann anba se vre nou konnen lapolis ka fè tout bagay men fò yo tande yo yo pa tande yo lè fin depi lè yo rive anndan sou de pye yo jis kote map pale avè w la la sou de pye yo kanpe menm menm yon ti kote atè nan dcpj a yo pa ba yo pou yo ta menm lonje kò yo yon jèn yon jèn gason le 21 janvye k pral fè l 24 an. Kisa lap fè non kou kwizin lale non kou patisri kwizin poul fè tèt li nan jakèt oto enben se li menm kounya la yo vin pran kòm moun ki lan gang kòm moun kòm malfektè e yo gentan avilil sou tout rezo sosyo gen sa fèm mal anpil mwen menm sam tap mande kounya la mta mande. liberasyon l san kondisyon paske l pat gen anyen pou l wè nan afè gang yo tap pale de 5 7 bagay sa nou pa konnen yo ditou ditou paske lè yap pale de gang de 5 7 sa l ye a la yap pale de mòn laza alòske nou menm nou abite jivena nou pa menm konnen anyen de dosye sa ebyen se poutèt sa jodi a la mwen te parèt la pou m di yo pitit mwen an k lanmè yo a libere l pou mwen silvouplè paske mwen gen 2 pitit Se li menm ki premye pitit mwen. Mwen gen yon dezyèm, se yon kokobe li ye. Mwen gen yon tifi, mwen gen yon tifi ki gen 17 an, li pa ka pale. Jiska prezan, e day pè m ap met sou li. Li pa ka di anyen, li pa ka, tout sa l bezwen fè sou li. Daypè m ap achte, chak semèn m ap achte yon pake daypè pou mil goud. Mezanmi a quoi bon? Ok papa di nou, se kounye a rete alò ou prens kounye a rete ti gason la avèw etan sa moun joumèn se 2 nèg sa yo te ye yo kwaze ou byen. Nan 5 moun ya rete a se 2 moun ki te ansanm se ti gason pam nan avèl wi li Donald Esther pase menm kote yo sòti. E rès, e rès 3 moun yo? Rès yo nou pa konn anyen de yo, nou pa konn anyen de yo. Eske ti gason lan pa kou ka pa konnen rès ti gason lan menm li pa konnen rès moun yo tou? Non, li pa konnen yo. Sa vle di kò kò kòman yo te fè kwa? Yo jis kwaze pa aza legliz la oubyen? Legliz la chak dimanch se nan Sen Pyè a la yo toujou vin yo toujou vin legliz. E m gen yon lòt e zanmi l ki te la ki t ap asiste tout bagay yo ki te la jou sa a la e li menm li menm l ap vini l ap vin men ni l ap vin ba w plis fè kòman bagay yo te ye. Legliz la avèk e Wildona avèk e e Jay. Pandan n legliz lan epi pè a fin preche epi n ap sòti e pandan n ap sòti konsa m wè polis yo anndan legliz la menm yo anndan devan baryè a m panse se kèk ant gwo tèt yo k la ki vin legliz epi m di youn nan nèg yo mesye Genlè e normil ki la e paske m wè gen polis anndan epi nèg yo di kapab sa vre epi pandan nap sòti polis yo rele rele nèg yo yo fè yo sin yo di vin jwenn yo epi nèg yo vini yannik pase men nan kou nèg yo yal avèw e apresa yo di se gang yo ye yo fè foto yo lage sou rezo sosyo sal imaj nèg yo pandansetan Manman nèg yo, papa nèg yo se dlo yap bat pou yo fè bè, pou yo ka viv. Mezanmi. Si te gen yon peyi vre mezanmi. Yo pa ta ka fè yon bagay, yo fè l san yo pa gen prèv mezanmi. Pandan nap di nou se pnh, nou se, nou se, nou se yon moun kap, yon leta kap, kap, kap ede yon pèp, hein, kap pwoteje yon, sèvi. Non. Oubyen yo soti pou kont yo pran avan oubyen yo pran ansanm? Non, nou pat chita nan menm bò avèk nèg yo. Dayè gen plizyè ranje. Nou te nan yon ranje, lòt nèg yo nan lòt ranje. E yo menm fè konnen tou, yo di konsa, gen moun ki t anndan legliz la, ki t ap asiste bagay la, yo di arete Peti Chèf anvan nèg yo. Epi m tande y ap pale yo di, nèg yo te bay lamen, se nan bay bay lamen ki fè yo pran nèg yo. Mezanmi e pa sa ditou non mezanmi. Sèl sa m ap mande yo, libere yo nèg yo mwen epi silvouplè. Imaj nèg yo yo sal la fon jan pou yo jere sa pou mwen silvouplè map pale de max dany a map pale de wildona listin. Mwen menm m jis konn tande pale de pèsonaj la men m pa konn vizaj la.